Nou wete chapo nou pou nou salye kouraj pèp ayisyen an k ap soufri anba tout kalite tribilasyon ak move lavi, manman ki pa ka met manje nan plat pou pitit yo, manman ki pa ka voye pitit yo lekòl, jenn fanm ak jenn gason ki gen diplòm ki p ap travay, frè ak sè n k ap mouri nan lopital jeneral Paske yo pa ka reponn ak yon preskripsyon. Pandan nou konnen gen kote nan peyi a se chanpay k ap koule ak lajan ki te ka bay pèp la bon jan sèvis. Nou pa ka bliye malere ak malerèz ki viktim vyolans nan katye popilè yo. Anpil moun oblije kouri kite lakay yo pou yo sove lavi yo ak lavi pitit yo. Printpress jodi a se yon okazyon pou fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout lanse yon apèl o kalm ak tout moun ki enplike nan afwontman ame anndan katye popilè yo. Kòmanse sou lagè ki eklate ant Gran Ravin avèk Tibwa. Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, mande e ankouraje zanmi nou Kris la, zanmi nou Ti Lapli, zanmi nou Izo pou nou sispann gè a, paske gè sa a gentan mete twòp dlo. Nan je moun k ap viv nan twazyèm sikonskripsyon an, nèg Bèlè, nèg Maya, nèg Ri Tyemas, nèg Ri Sen Maten, devan tout peyi a, mwen mande nou, an n fè lapè. E mwen pwomèt nou, si nou pa janm atake m, mwen p ap janm atake nou. Ti Gabriyèl, Iska. Matyas, Nèg Laplèn yo an jeneral, Chen an, 400 Mawozo, Chen an, 400 Mawozo, moman an rive pou nou fè men kontre pou bon jan lapè ka etabli nan peyi a, pou nou mete fòs nou ansanm pou nou kraze sistèm sa ki mete divizyon antre nou. ki mete zam nan men nou pou nou goumen youn ak lòt pou yo ka defann enterè yo. Mwen konnen gen moun ki enfliyan nan sistèm lan ki vle detwi m pa nenpòt ki mwayen paske mesaj mwen an deranje yo, paske mwen deside pa pran lòd nan men yo. Pèp Ayisyen, m ap di nou, nou p ap pran presyon. Nou p ap fè bak. Batay pou byennèt peyi sa a se yon nesesite. Li depann de nou, paske peyi a pa ka desann pi ba ke kote l ye la a. Tout nèg ki gen zam nan men nou, ann fè men kontre jodi a. Nou tout konnen kòman yo te pote zam sa a ba nou, kòman gran nèg malveyan toujou ap mete nou fas a fas pou nou defann enterè yo. Aprè nou fin goumen, lè nou fin touye youn ak lòt, nou toujou rete nan menm malabou a. Pitit nou. toujou pa ka ale lekòl. Yo kenbe nou nan malsite pou yo ka itilize nou chak fwa yo gen bezwen nou. Jodi a, fòk sa fini. Se poutèt sa, m ap kontinye lanse men m, se poutèt sa m ap kontinye lonje men m bay tout geto yo pou yo sispann goumen antre yo. Men, Pou nou goumen kont moun sa yo ki mete zam lan men nou. M ap repete l ankò. Se poutèt sa, nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, n ap kontinye lonje men n bay tout geto yo pou nou mande yo pou nou fè lapè e ke zam sa a e ke yo te mete lan men nou an jounen jodi a pou nou itilize zam sa a pou nou goumen kont yo. Nou konnen gen yon pakèt nèg. ki pa gen okenn enterè pou yo wè peyi sa a gen stabilite. Nou dwe louvri je nou. Li lè pou nou rekonèt vrè enmi nou yo. Tout geto yo ap viv menm reyalite. Se pou nou kole fòs pou nou libere peyi sa a anba grif malfini sa yo. Batay la kòmanse. Li pap kanpe. Se pou sa nou menm, pèp la, n ap pran lari a. jou k ap jedi premye jiyè 2021 an, pou nou al reklame dwa pou nou jwenn manje, lasante, bon jan lekòl, sekirite ak pou nou rive nan yon ak pou nou viv nan yon anviwònman ki sen menm jan ak tout sitwayen nan tout lòt peyi. N ap mande nèg ki nan konfli ak nou yo, tanpri, pa tire sou manifestasyon an. Okontrè, Mwen envite nou pou nou rejwenn nou pou nou batay kòt a kòt pou nou defann dwa nou. Viv Ayiti, viv rezistans pèp ayisyen an, viv Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen youn manyen tout, Ayibobo! Wòl Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen youn manyen tout se goumen pou gen stabilite nan peyi sa. E tout otan nou kapab itilize e kouraj nou, e savwa fè nou, tout otan nou kapab itilize l pou nou mande mesye yo e ke pou yo kanpe sou goumen sa. Paske m panse jodi a, e mesye k nan katye popilè yo, m ap pale de Kris la, m ap pale de Ti Lapli, m ap pale de Izo, gon reyalite jodi a fòk yo teni kont de li. N ap gade pandan plis pase yon mwa. Moun ap mouri nan Matisan pandan plis pase yon mwa. Moun ap mouri nan Fontamara. Otorite yo Otorite yo pa pran okenn mezi pou yo frennen sitiyasyon sa ki gen nan Matisan ak Fontamara. Tandike, lè se laboul ki annik touche pa yon pwoblèm, sa pa pran yon semèn. Sa pa pran 10 jou e ke pou yo rezoud pwoblèm laboul la, tandike pwoblèm Matisan gen yon mwa. Sa vle di kisa? Li lè li tan pou nèg ki nan geto yo konnen e ke fòk nou met tèt nou ansanm pou nou kapote sistèm sa paske sistèm sa ki pa rekonèt nou kòm moun, sistèm sa ki pa rekonèt nou kòm sitwayen peyi sa, jodi a m panse zam sa yo e ke vo mye tan nou ta itilize l youn kont lòt. Tankou se moun Tibwa k ap mouri a zam sa yo, tankou se moun Gran Ravin k ap mouri a zam sa yo, tankou se moun Vilaj de Dye k ap mouri a zam sa yo, n ap toujou mande mesye yo pou yo fè lapè. e ke jounen jodi a pou nou itilize zam sa a, jan m sot di l nan konferans lan, zam sa a ke nèg yo te pote ba nou an, zam sa a ke yo mete nan katye popilè yo, jodi a li lè pou zam sa a se pa antre nou ke nou itilize l, se pa youn kont lòt nou itilize l ke zam sa yo nou ka itilize kont yo. Ankò yon fwa, e n ap lanse apèl la bay Izo, n ap lanse apèl la bay Krisla, n ap lanse apèl la bay Tilapli, mesye ann met tèt nou ansanm pou n gade kòman nou kapab. fè e ke pou nou frennen sa kap pase nan twazyèm nan. An se ki a trè avèk mesye Bèlè yo, m panse pa gen anyen ki twò gran, pa gen okenn sakrifis ki twò gran e ke pou nou fè pou Ayiti. Mwen menm m ap di mesye yo sa, nou konnen trè byen fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout pa gen moun nou pè e nou toujou repete l. Sèl gran achitèk la ke nou konnen ki kreye nou e ke nou konnen nou pè nou menm. Nou pa gen moun nou pè. Men sepandan. Nou gen manman nou ki se Ayiti ki non eta trè kritik, ki non eta trè deplorab. Peyi a pa ka ri, pa ka desann pi ba ke kote l ye a. Se poutèt sa jodi a, m pa pral gade kantite moun nèg Bèlè tiye nan Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. M pa pral gade kantite moun ki mouri nan Wo Bèlè, nan Ba Bèlè. Jodi a e pou moun Bèlè konprann ke goumen sa gen plis ke 1 an. Goumen Wo Bèlè, Ba Bèlè a gen plis ke 2 zan. Goumen riyèl Maya Dèlma 6 la gen plis ke 2 zan, leta pa janm pran okenn dispozisyon pou l frennen goumen sa, se paske lavi nou pa vle di anyen pou yo. Tandike, lè se laboul jan m sot di l lan, ou wè ki dispozisyon ki gen tan pran pou kouri rezoud pwoblèm nan. Enben, jodi a fò nèg Bèlè yo konprann, fò nèg riyèl Maya konprann, fò nèg ri Timas konprann, Goumen sa ke nap fè a pap mennen nou okenn kote e ke vo mye ke nou met tèt nou ansanm, vo mye ke nou konjige fòs nou ansanm epi pou nou pou nou idantifye vrè enmi nou yo, vrè enmi nou yo ki se mèt sistèm nan, vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan, vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan ka mikwo yo, vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan kap fè politik yo, vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan ki nan pouvwa a, vrè enmi nou yo ki se tchoul sistèm nan ki nan opozisyon Jodi a li lè pou nou itilize moun sa li lè pou nou idantifye moun sa yo kòm elmi nou epi se kont moun sa yo pou nou goumen ankò yon fwa nèg bèlè yo mwen ouvè de bra m ba nou nou la mwen vle fè lapè avè nou san ipokrizi mwen vle fè lapè avè nou san epi yon lapè pèpè jan yo renmen di an mwen jis bezwen nou met tèt nou ansanm epi pou nou mache sou sistèm nan. Ou pa pè pou yo pa di ke Jenèf lan se fèb li fèb? Ou pa pè pou yo pou yo di jenèf lan li fèb li fèb ki fè lap mande inyon sa oubyen lapè an? E Pafwa feblès pafwa pafwa feblès nou se fòs nou pafwa feblès nou se fòs nou pou Ayiti nou pa pè pou moun ba nou okenn kritik menm si yon moun ta di se fèb nou fèb ki fè nou ap mande lapè a sa pap deranje nou men depi nou kapab jwenn lapè a e ke pou nou atenn objektif nou objektif nou se kisa li ye jodi a? Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye pa gen de objektif. Objektif nou se kapote sistèm ki fè gen yon Ayiti an wo, ki fè gen yon Ayiti an ba. Objektif nou se fè moun ap, se kapote sistèm ki fè moun ap mouri nan Matisan, moun ap mouri nan Fontamara, jan m sot di a pa gen okenn otorite, pa gen okenn dispozisyon ki pran pou yo kapote, pou yo frennen sa k ap pase nan Matisan ak Fontamara, tandike n ap gade pou n wè gen 4, gen 5, gen 6 cha blende. k ap sekirize boujwa, k ap sekirize biznis seri de moun. Jodi a objektif nou se pou nou moutre moun yo ke èske machandiz sa yo gen plis enpòtans ke vi moun nan Matisa a Fontamara? Èske machandiz sa yo gen plis gen plis enpòtans ke vi lavi moun sou Bèlè? Èske machandiz sa yo gen plis enpòtans ke vi moun nan Riyèl Maya, nan Dèlma 6, Dèlma 2, Dèlma 4? Jodi a nou pa pè ke moun di e fèb non fèb. Paske nou konn kote nou vle ale, fòs revolisyonè Jelen Fanfan Miye a liye, n ap rive libere peyi sa a anba grif malfini sa yo. E pou rezon stratejik, e manifestasyon demen si Dye ve an, kote ke n ap kontinye reklame dwa nou pou nou gen manje, kote ke n ap kontinye reklame dwa nou pou nou gen bon jan lekòl, kote ke n ap kontinye reklame dwa nou pou nou gen bon jan kay pou nou rete, kote ke n ap reklame dwa nou e ke pou pitit nou nan dizan, nan ventan. pa oblije manyen zam menm jan avèk anpil nan nou e manifestasyon ap fèt anndan zòn pa nou yo. Anndan zòn kote ki gen jenèf yo e la manifestasyon ap fèt. Èske w ap akonpanye popilasyon an? E nou pa gen anyen pou nou pè ankò. Nan faz kote nou rive la, nou te konn toujou akonpaye popilasyon kontrèman avèk sa moun te konn vle fè moun kwè e ke nou konn tire sou manifestasyon, nou konn tire sou popilasyon. Nou pat janm konn fè l e nou pap janm fè l. Paske nou sòti anndan matris pèp la. Men jan m toujou fyè pou m repete l, m se pitit yon machann manje. Se sa k fè jounen jodi a, gen nèg ki enfliyan nan sistèm nan ki kab chache detui m. Paske nèg sa yo twouve ke ki moun misye ye pou l sòti pou l ap vin fè gwosè goumen sa. Nou te konn akonpaye popilasyon an, n ap kontinye akonpaye popilasyon an. Okontrè, n ap mande nèg ki anfas nou yo, jan n sot di a, n ap mande lòt mesye ki gen zam yo, mesye tanpri, Mesye tanpri pa kite ògèy mennen nou. Rejwenn fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e ale pou nou fè goumen sa pou nou kapab kapote sistèm santi sistèm kowonpi sa.